Bondye beniw. Amen pastè pam nan. Komanw nou ye? Gras a Dye nou pa pi mal non. Wi em map mande moun yo eske yo konn kiyes moun sa kap pale a epi mta renmen w idantifye yo pou nou silvouplè. Ok mwen menm. Egzakteman map idantifye mwen, mwen se zo ti David le revolisyonè moun pastè le Sahary mete a chaje le 6 le 6 fevriye a. Ou mèt pale wi, e m kwè tout moun lemond ap tande w la. Ou gentan nou fenk blanche la ou gentan gen mil 300 kèlke moun kap tande nou mande tout moun kap swiv live lan la patajel sou rezo sosyo tout nèt pou yo tande sa Bondye konn fè m ta renmen w idantifyew ankò pou moun yo tandew pi byen ankò frèm alò m gentan di frèm. Mwen menm ak Mwen salye lemond Mwen salye lemond mwen salye ayiti antyereman e travay bondye te voyem fè fizikman yèreswa l frapem li dim travay travay m te voye w fè fizikman li fin fèt map chache kaye a map chache liv lan m paka jwenn li tout sa map chache m paka depi yèreswa bondye kalem anpil li di bagay la nou pap goumen kont moun men nap goumen kont Lè movè zespri ki nan lye selès. Amen amen amen. Se zoti David revolisyonè e jodia letènèl pral chanje nom lap retire ti a devann lap retire zo a devann se frè David. Frè David alelouya kounya ou pral fè revolisyon an pou jezi ou pral fè revolisyon an pou jezi. Pou jezi kris pou jezi kris m pap pale m pa nan pale de baz ankò M pa nan pale de de de de de afè m sèlman m ap preche levanjil mwen kont lè movè zespri ki nan lye se lè s on ansyen evanjelis ki te pran dezan edmi fòmasyon ou konprann men pwoblèm te rache levanjil la nan mwen grangou mizè men jounen jodi jodi a m rele Marcelo Charimi ki te vin chache m nan 400 mawozo. Jojo, jodi a m vle, jodi a m vle restore lavi m e pou m mache avèk Bondye Izrayèl la, Bondye twa jenn Ebre a, Bondye Jonas la, Bondye Danyèl la, Bondye Moyiz lan, m vle mache avèk Bondye opoze lèmen. Gerizon vre. Amen. Men sensèman map mande kesa e moun ou te konn avek yo a lan baz la 400 mawozo a kisa ou panse ke yo ap panse de ou? Ki desizyon sa ko ki efè ou panse li pral fè e lan mond e evanjelik la menm lan mond e e e ki poko k pran Jezi a sa ou panse? Bon daprè mwen menm Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, m pa an afè a baz 400 mawozo ankò, Exode 14 verset 14, Que l'Eternel combattra pour vous et vous regarder les silences. Amen. Men gon bagay ke m ta vle di w lan baz sa, ki pozisyon w te gentan ki ou te gentan ye lan baz sa? Se sèl Letènèl sèlman ki te ka voye yon rache premye premye chèf la nan menm. Pase m te gintan premye chèf depi 6 desanm depi 20 20 desanm 20 desanm e Bondye te voye misyonè ameriken yo vin chache m men m te twò fon. Men Bondye voye yon ayisyen ki se Pastè Lecharry li menm kote l parèt la so m vwayaje san paspò. Oh Bondye gran, Bondye gran, Bondye gran. Epi kounye a la, ou ka eksplike yo kòman m te vin chèche w e ki rezon k fè yo te pran m nan tou? Èske w pa ou kwè se poutèt sa dirèkteman k fè Bondye te voye pèmèt ke sa te rive? Bon, e daprè onksyon, daprè repantans Bondye met nan mwen an, se ou menm menm Bondye te voye chache m e sa k fè Yo pa t ni bat, yo pa t ni frape, sa fè menm kote m pale a, m di lage pastè Lothary-Louis pou mwen, yo te kouri lage yo, paske se se vwa nonm lan ki t ap pale, se te vwa Jezimèt ki t ap pale, yo pa t ka kenbe w, yo te lage w avèk leve. Ok, ok. Men, aswè a, kòman w ap pran desizyon sa a? Ou vle se mwen k pou priye pou ou, paske kounye a e lemond k ap gade w la, Epi m met imaj la tou lan ekran. M kwè w ka wè kote imaj la ye lan ekran kote ke tout moun ap swiv ou la pou yo ap gade pou yo pa konnen son fo. Talè w konn Ayisyen a di e fo, se Locha ki gen tan ap fè mèt dam ni. Berny, Raymond, men tout dyab, men tout dyab m t ap sèvi avè yo, Mwen pral wè kote pastè Joshua ap vin priye avèm epi map met dife sou res ak kob nan kob yo. Lwa moun ou pa. Amen amen amen amen men. E aswè a la kòman ki kote jwenn nimewo ou la. E kòman ou fè jwenn nimewo telefòn mwen menm pou te ka relem aswè a. Pa gen moun ki bonm nimewo telefòn non se tout pastè m rele Em paka jwenn yo tou tou pou tout moun mwen rnmen yo letènèl dim si se moun mwen te voye chaj yo la menm ki pou priye avan mwen ki jan map fè pou yo sa. Èske w kapab mande l pou l reprann sa l di a la paske ou gen yon ti pwoblèm ou gen yon ti pwoblèm m ta renmen w reprann sa w di ankò gen yon ti pwoblèm nan son an. Ok mwen di w konsa mwen di w konsa E nimewo telefòn ou an se lè ke map map tcheke ki pastè ki ka priye avèm chase movèz espri m gen avèm m gen anpil dyab nan tèt mwen ou konprann m di mwen menm mwen di konsa ki pastè kap fè travay sa e lè a letènèl referem anba pòs ou Anba live ou fè yo epim tou jwenn nimewo a m di mèsi senyè epim tou we nou. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Men ou jije nesesè a sè a pou nou priye pou remèt tout rès la a Jezi nèt. Rest mwen menm m sibi anpil pou sa depi avanyè m gon tèt fè mal ki paka kitem men yèreswa map chache liv 400 mawozo a m paka jwenn li nan lakay la la l disparèt e map chache anpil lòt espri m te genyen m pa ka jwenn yo. E tèt fè mal la fè jounen avè m. Ou konprann? Tèt fè mal la fè jounen avè m e mwen santi m gou an fò m vle efòse vou pou m antre dan le wayòm de Dye. E jounen jodi a, mwen vle menm levanjil mwen t ap preche nan Salin Kousa, nan Dimiso, nan Bouten, menm levanjil sa m t ap preche a, m vle retounen avè l nan le non de Jezi Kris sou menm pant lan Ke manje pa ka rache l, machin pa ka rache l, nan Matye 4, Jezi te denonse, li te renonse, li te revoke demon. E jo, jodi a menm, m vle pran Jezi pou Mèt mwen e Sovè m, pou m pa sèvi avè de mèt alafwa. M vle sèvi avèk sèl Jezi sèlman. E m vle w priye avè m, e pou je w ba ou lè m ap boule twa mouchwa dyab, ki tounen koulèv, ki tounen mezi bèt nèt. M vle boule yo gras bondye ap viv kominikasyon avek bondye pi wo pase pouvwa. Amen amen ou pa ta swete ke m ta swete pou tout baz la konvèti wi paske gon bagay nou remake le jou ke yo pranm nan gentan gen divizyon ou ale e m tande gen anpil pwoblèm nan mond lan konnya kap di baz la gen pwoblèm kòman ou konprann sa ou menm kidnapin pam nan. Bon e m kwè M kwè, m kwè se pa baz la ki pwoblèm nan. N ap goumen kont lè movèz espri ki nan lye selès. N ap priye Bondye pou Bondye fè travay li pou l chase movèz espri sa ki kapte nan tomazo nan tèt tout jèn, nan tèt tout ti jèn yo e pou y ale pa Jezikri pa Pastè Lochard Rémy. E pa Jezi kri frè David. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Men ou konnen le monde ap tande w la ou pa ta renmen yo fon ti pale avè w poze w kèk ti kesyon? Le monde mèt pozem kesyon ni de la bible ni vèsè yo paka konprann tout sa yo paka konprann biblikman men pa pozem kesyon sur les choses un cri de base sa se Bondye a la liv la. Bondye fè dyab la pran liv li an. Men konnya la nou ta renmen tande kèk apèl nou ka rele sou telefòn nan che esko son Wi edonk si si yon moun si yon moun vle poze yon kesyon a a mesye David. Alò pa rele sou telefòn mwen an non moun ki gen nimewo wa pa rele sou li paske se sou li ke map pale Wi. avèk e e e frè nou David alò m gentan rele l frè mwen menm. Wi alò pou moun ki gen nimewo pam ou ka rele sou li oubyen ou ka rele sou nimewo entènasyonal la Ou sonje nimewo entènasyonal la? e 786. Map boule yo nan figi le mond antye. Amen map tann map pwan apel pou ou entènasyonal bondye beni w. Ebyen non sè sè Ninie Bondye beniw pastè Richard. Ou menm tou Bondye beniw. Bondye beni sèvitè a byen pale de Frè Richard je serai un fidèle. Sa map di tou siw tande yon moun deja sou liy lan pa rele paske lè nou fè sa nap bay ti problème. Ou mande la wi pandan se w pou ki rezon pèt eske te gen yon but byen detèmine pou sa. Ebyen ok map map reprann kesyon an e frèm David e dam nan poze w kesyon l di ok ou te nan baz la pou ki rezon ke yo te kidnape m nan pou ki rezon ke yo te pran m nan alò kòm li deja reponn li di se mwen menm Bondye te voye vin chèche l Se menm jou yo kidnape m nan se menm jou a tou li soti lan baz la paske se mwen menm Bondye te voye vin chèche l. Li te gentan reponn kesyon an deja m tou reponn li pou li. Dakò? Sa se travay Bondye, sa se Bon m pale avè l toujou. Wi ou mèt pale. Sè m sa se travay Bondye. Pase Letènèl te voye Ameriken yo chache m li pa t bezwen blan vin retire m kote m te ye a. S on Ayisyen parèy mwen l te voye. Malerezman ou paka soti byen. Paske ou konnen nou pa nan radyo a pou nou ta gen plizyè liy, plizyè liy. Donk. Ebyen dakò, dakò ma cheri. Ok, entènasyonal. Menm konnen si se lamen de Letènèl vrèman ki sou frè a ki fè apèl avèk frè a, ke m kwè desizyon ke l pral pran aswè a, ke se va yon bòn desizyon pou li menm e pou le peyi Dayiti. E ke nou kwè nan mirak de Dye, ke m pa swete aksyon, desizyon ke frè a pral pran ak aswè a, se pa pou la premye fwa ke n ap tande de ansyen e. Gang malfetè pran de desizyon sa yo jistis pou yo ka echape yo. Écoutez, écoutez, banm di yon bagay, la Bible di les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous, mpat konnen et à nos enfants, mpat janm konnen l, de tandem te tandel tou resamman, mpat menm konnen l ditou, konn tandel paske mpat tro entèrese nan jan de bagay sa yo, Men se lè ke li konn ap pale lap mande libere m li pa menm an ayiti kote li a si l pran desizyon tande tout sa k pase lan baz la deja a koz de li menm se pa kounye a ap tande l nou pa kwè l pran desizyon a la lejè m pa kwè Tande sa lap di w yo boule kay li tout sa l pase poutèt desizyon l pran e m pa kwè li ta rinmin rele m tou paske m pa yon moun ki lan magouy a mon Dye m pa yon moun tou k ap mache yon pye de anndan yon pye deyò donk si li rele m kwè se Bondye t fè sa e m pa ou tande tout sa k pase nan peyi dayiti depi ke yo fin pran m nan e li menm kòman l kite baz la Li di w se Bondye ki te itilize m vin kote yo te pran m nan pou m te kapab pati avèk li. Alò m kwè ke pa gen kesyon ou konn tande, ou pa konn tande. Si w konn tande ou pa konn tande sa se Bondye a moun nan. Men nou menm nou fè sa ke nou nou jwenn ke nou kwè k ap pozitif. Ok, n ap pran yon lòt. Wi s. Wi entènasyonal, Bondye beni w. Bondye beni w pastè. Bondye beni w frè m. Mezanmi moun k ap rele a pa rele Li di Bondye poko fè jou Bondye fèt lap konnen. E se si nou pat pè, nou pa te vwe nan li. Paske lè la priye, nou te toujou ap di Bondye, chante w yo touche moun, chante w yo geri moun, chante w yo delivre moun. Ou son moun kap chante pou Bondye. E jou yo pran lan son jou dimanch ou pral legliz, ou pral priye Bondye. Se pou misyon nou pat pè. Nou te di yo paka fè w anyen. Nou te di, nou te priye Bondye pou Bondye te kenbe santew Wi. e kite anyen pa rivew. Gloire à Dieu. Sa fèt, Sou sa wè fèt. gade, sou gade alon. Sou gade wap wè sou Facebook tout menm moun ki pa gen lwaje li mete fotow. Wi. Nou di nap tann, nou rete enpasyan. Nou konnen Bondye nou an gran. Se sak fè moun petèt nou tande mesaj moun tap fè kon Brezil. Nou te di, nou menm nou manje nou pa pè anyen e si madan pastè Wòl oubyen madan pastè vle Paske nou menm nou kwè nou pa sou tout a Bondye. Ou menm ou se yon sèvitè. Ou se yon sa ki sot pase la a ki pou vin bay yon egzanp lan levanjil Ayiti pou pou dè pastè ki pou vin bay yon egzanp. Fòk gen pas fòk pastè yo sispann sou magouy avèk Bondye. Bon ou pa ka sou magouy avèk Bondye paske Bondye wè ou se Bondye kreye li yo vle ou wè sa ou pral fè a avan ke ou fè l. Li wè l yon milyon tan avan ke ou fè l. Li wè sa ou pral di a yon milyon tan avan ou di l. Nou konnen se Etènèl gen Dye. Alò sa map sa map diw tou sou ou konnen tèlman gen moun kap rele sou te ka gen yon kesyon spesyal ou ta poze ou konnen kijan nou ye nou menm se Dye nou pa gen anyen nap fè poun fè moun plezi dayè m pa bezwen sa tou m toujou di legliz kote Bondye dirije m nan m pa bezwen sousou Anpil moun te di mo sa a, m tande yo ap veyikile l mal. Depi w wè anpil pastè pral legliz se fidèl k ap fè sa. Yo tolere pastè a fè nenpòt tenten. Mwen menm legliz pa m toujou di m pa bezwen sousou. Kèlkeswa moun nan, m kwochi, pale avè m. E si m ap fè yon bagay, m konnen Bondye ladan l, menmsi moun pale, sa se biznis pa l. Sa k pou sa w ye a ap parèt kanmenm demen. Non rezon an men rezon an kòmanse parèt la sa e pa sa se non sa son kòmansman men rezon an kòmanse parèt donk sa menl dou sa li dou se Bondye k te t fè yo pranm li te voyem al chèchel se menm jou yo pranm nan lan aprè midi l soti li menm epi lap mande tou pou yo liberem men jodi a li pran desizyon li dil ke Bondye dil se mwen k pou priye avèl paske se mwen k tal chèchel. Ok sim byen konprann pastè plan yo te kidnap ou la se yon mesaj Bondye te voye. Wi wi se sa e se pa sa se non gen bagay m pa ka di pou le moman men gen anpil bagay ki fèt ou wè moun lè w pa konn yon bagay pa foure bouch ayisyen jije moun san yo pa konprann yo pale pou ou san yo pa menm bezwen konn sa k lan kè w donk m ap di n yon bagay gen bagay ke m p ap janm ka di pou le moman men gen bagay. Mache li nan M pa chè li m nan gon lòt moun ka rele pase. Ebyen dakò Bondye avèw. Entènasyonal Bondye beniw. Ebyen Bondye beniw pastè baw nou yon nou Dieu. Oh mezanmi nou gon pwoblèm nou di moun yo pa rele lè yo wè gon moun kap pale sa vrèman deranjan ayisyen fò nou aprann konprann lè nap rele t sone telefòn nan l sone trè mal li vin anpeche moun kap pale a tande ou mèt pale frèm mèsi pou moun ki fon ti kanpe a mèsi anpil ou mèt pale frèm Mwen resi byen kontan avèk lapòtl Pòl nan selil li. Malgre tout akizasyon ke Filemon te pote sou do Onesim kòm vòlè, kòm kriminèl, e lè Pòl te voye yon lèt fè bay Filemon pa Tichik, li te di Filemon, Resevwa misye kòm frè w, pa resevwa l kòm menm moun ou te voye nan prizon an, paske menm Bondye w ap sèvi ak Bondye sa m ap sèvi. Amen amen amen amen. Alò mesye a ye li an frans e li an frans yon kout fwa li areste li kidnaping pastè yo jan e pral pèmèt ke mond evanjelik la viv dè mirak yo pa janm wè deja e nou felisite sèvitè a dèske se chemen sa l pran e nou swete li byenveni pami nou de kwayan. Li poze li, li pa kite presyon fè li di sa l pa nan devè. Li sovgade pèsonalite pastè an e fanmi an e m di ba nou pastè chapo ba. Amen. Tout glwa pou Senyè a. Tout glwa pou Senyè a. Mèsi bokou. Se yon bon chwa ke fè e nou swete ke l pran desizyon oserye e menm zanj Bondye va kontan. Pou chwa sa kem fè poum retounen nan jwenn Bondye. Amen amen alò nou pap ka kenbe trò long non paske nou pa konn aktivite donk son se kòmsi son bagay nou fè ala va vit nou pa prepare pou sa mezanmi yon lòt moun gentan rele wi entènasyonal Bondye beniw alo fon ti pale non silvouplè. Yes Bondye beni w pastè. Bondye beni w frè m. Ok m konprann sa w di a nap kanpe tout apèl yo an nou kanpe apèl yo pou nou priye pou l boule aprè si gen kesyon na pran sa w di se byen pase nou pa ka pèdi tan nou pa konn tan pa pou nou demen pa pou nou lè yo segond yo pa pou nou se pou Bondye nou pral priye avèk li konnya nou mande tout moun kapab mobilize yo Kounye a, non sèlman mwen menm m pral pran desizyon an, non sèlman m pral pran desizyon an mwen menm pou m priye ansanm avèk li, e m kwè tout moun k anliy la a, m gen 3, m gen 3 mil konbyen moun la a, e tout 3 mil konbyen moun sa a nou pral leve vwa nou ansanm pou n priye avèk frè nou, mesye nou ki vini jwenn Jezi Espesyalman aswè a, e m kwè nou pral leve vwa nou aprè na kontinye avèk apèl yo. E m pa konnen si w gon dènye bagay. Men avan avan nou fè priyè la pou li, ban m repoze l yon kesyon ankò, ke petèt li te gen dwa al pale sou li la deja, men m ta renmen li redi l ankò pou pou pou zanmi nou yo, pou zanmi entènot nou yo. Nou ta renmen konnen poukisa li pa li pa t kontakte yon lòt pastè, yon lòt moun ki pou te priye avèk li, poukisa se Se kontak paw li chèche pou sa ou menm li te vle pou priye avèl a sè. Wi m pa konn si w tande kesyon an frè m David. Wi e sa fè lontan sa fè lontan chak lè Letènèl chwazi pou te pranm epi se grad ki monte. Map sonje epòk lè m te sòlda epi m vle fè mouvman m antre nan Kris epi m vin chèlbakòk. Lè ke m vin chèlbakòk m fè mouvman pou m antre nan Kris m vin twazyèm chèf. Lè ke m twazyèm chèf m fè mouvman m antre toujou m vin premye chèf. Mouvman twazyèm chèf la e lè ameriken yo te la BAP te fè mouvman pou te kite patizan. Bon lè sa a grad mwen vin moute pi wo. Men Letènèl vin santi ke m te twò fon lòtbò a e blan yo li pa t vle blan sove m. Enterè pastè Lochary Duplessis vini chache Mandan se te yon misyon espesyal. E menm kote pastè Lochary te pran epi e se te Kas Ardo ki te pran li, ebyen menm lè a tou te gon gran lapli ki te parèt, te gon lakansyèl, si m pat kite andan m kwè te gen mirak ki tap fèt. M pa konnen moun ki nan zòn mwen an, Lesis, yo te ka wè lakansyèl tou wouj ki te pare lakansyèl sa lapli te kòmanse fè eksè tonbe se pou mwen menm menm pou m te ka git anndan se yon siy mwen te mande Bondye si se li menm ki vin dèyè m vre m pa wè pou ki rezon m pral kite 13 machin m pral kite 6 sekirite pil manch long ki t ap veye m premye je m se t yon bagay ki bèl anpil men Nan match 4 li te di m ret, li di te renonse fòm di nou sa tou m te pran dezan edmi fòmasyon nan lekòl teyolojyen e m sou yon ansyen evanjelis ki te konn preche levanjil e se mizè se grangou ki te rache pawòl la nan nanm mwen e fòm di nou sa tou men se pa sèl Ochary men menm Letènèl te voye pran m e sa k fè pandan vwa m pale m te rele lage pastè Lochary men ènmi an te kouri lage l Li pa t ezite a leve l te lage l. Men se mwen menm, se t on misyon espesyal. Li te voye l al chache, se te mwen menm menm li te al chache, se sa k fè tout eksè m fè a lòt pastè, m pa ka jwenn yo sou telefòn. Epi m epi m te gen on ti kè chante ki te vini sou lèv mwen ki te di, Ka pa m nan pa ka ranvwaye demen, dosye pa m nan s on emèjensi li ye. Tout jounalis an jeneral pa rele m pou pale de dosye baz. Yèreswa m ap chache kaye a, m leve m ap chache l tout maten an, m ap chache liv lan, dyab la pran afè l. Amen amen amen amen. Pandan m ap pale avè w la la m santi m lejè kan konpay. E sa k fè mwen menm m pran tout dyab ke m te genyen m te konn sèvi. Pè yo. Tout bral boule nan figi lemond. Men sa tèt men ansyen granmoun nan sa nou konn wè nan fim nan. Sa ki gen tout bagay yo mare ladan. Ki pou tounen koulèv dyab tout sesi ladan nèt. Tout sa yo l mare ladan. M pa konnen si se paske Letènèl voye je l, li pa wè sa bon. Sa se gras Bondye, Bondye chwazi pastè lo charimi, men mwen menm mwen pa konnen Bondye va fè janl vle lèl vle kotel vle, tout sak fèt ke volonte Bondye swa fèt men yo m kwè tout pral koule la nan figi Raymond e m kwè tou nou gen ti boutèy dlo mò la tou nou gen ti boutèy chikann boulvès tout pral boule nan je Raymond pou machann bouke Israël la Bondye Jodel Bondye Abednego a Abednego a M pa okipe pèsòn, m ap kanpe sou Egzòd 14, men vèsè 14, Ke Letènèl konbatra pou ou, e vou regade lè silans de Dye. Mwen menm, mwen m chwazi mache ak Kris men yo, se sa a. Gen yon, gen yon sa a, se pou kadyàk ou sou, pa se san. Sa a, sa a se pou yon lòt djab branle ki te sot Latibonit. E m kwè tout lemond ap tande l la amen yo. E map boule yo nan figi lemond. Fo lemond fo vwa de tout ala. Amen amen non sa afè kesyon yo ap tounen yo pral nan tou yo pral boule si yo vle men kanta vin kanta vin kanta vin sou mwen a madanm nou yo pa kapab nou deja blende deja nou pa sou blòf a Bondye se Bondye k anndan nou glwa a Dye. E fòm di lemond sa tou e fòm di lemond sa tou mwen di sa yo boule kay nou wi. Yo fè m yon pakèt bagay. Yo boule kay mwen, m pa gen kay la pou m ret. Yo boule rad mwen. Yo boule tout bagay mwen nèt. Men m te di Bondye, Le jou m ap tounen nan prezans ou, pa kite m ak kay m te travay vòlò fè. Pa kite m a lajan vòlè. E sa k fè pou m fè zèv m fè. Se lè lajan vòlè a fini lakay mwen la, se lè a m pran Jezi. Jodi a, ti rès ma lajan vòlè a sa m. lakay pa. Amen amen amen. Ti chemiz sa nou wè sou mwen an se li menm mwen genyen kòm nèg ki vin pran Bondye em pa bezwen òf nan men pèsòn nan men letènèl mwen bezwen òf. Amen amen amen amen pou moun pa konnen se mande ou vin mande yo. Yo non m pa bezwen anyen nan men pèsòn Lakay mwen, m te gen 13 machin, m kite yo, e pa e pa revoke yo te revoke m nan baz la, se mwen k te kite baz la. Wi, tout moun konn sa, tout moun konnen sa. Yè, e, e, e m kite l avèk, avèk pil kepi, pil tenis, pil mayo, pil bagay. M kite yo, m renonse a tou. Paske, lè nounm rich la t ap swiv Jezi, li te di l, Ke je dwa fè pou eritye lewayòm dè sye? M te ba l tout pwen yo, Li te di l respekte tout. Men di Letènèl pa t ko manyen byen nan. Lè Letènèl di l konsa, Vann byen w, separe l ba pòv, li te vire avèk yon regrè. Men mwen menm m pa vle pou se byen ki pou fè m pa eritye le wayòm dè syeu. M pa vle pou se zam. M pa vle pou se lajan. M pa vle pou se machin. Dayè, yeux m te epeche m sèvi Bondye. Nan yon lagè m te ale Bondye rache l Mwen e tout moun rache nan lavi Bondye Nan yon lagè m te ale pwen mwen te kase Pye m te rache nan sèvi Bondye Nan yon lagè m te ale pye m te kase Men kounya Bondye met tout bagay li yo nan mwen Pou m preche levanjil M p ap okipe pèsòn Ke Letènèl konbatra pou vou E vou e gade lè silans Marcelo Charimi fè travay ou Nou pap fèl pou le mond nap fèl pou Dye. Amen amen amen enben nou pral priye avèk ou kòm sèvitè a sot di nou paka pèdi tan si gon bagay pou fèt la fèt aprè men sa ki enpòtan nou pral priye ansanm avèk ou ou pral repete ansanm avèk mwen mo ou pral repete aprè nou konnen tout moun pral leve vwa yo epi ou pral repete aprè mwen pou kapab pran desizyon an piblikman epi Non non men ete a m pral met pou yo. Wi pa gen pwoblèm nap tann nap tann nap tann. Nap tann ou mèt sòti nap kitel la depi w parèt nap gntan wè sa ou mèt sòti ou mèt sòti deyò al chèche l wi nap tann ou waw gade bagay yo cheri. Ok men yo Devan je lemond men yo. Men sigarèt yo. Ou nou wè yo? Wi, wi, m ap fè yo wè l kounye a. Ok, men yo, sa se premye mouchwa. Èske lemond wè premye mouchwa? Sa e sa k konn nan kou m nan. Ou pa wèl? Wi wi, m panse ap wèl paske li gentan parèt nan ekran. M montrel byen pou ou. Ok, sa se Talè wi. Sa yo sa yo pa ka gen pouvwa sou mwen ankò nan non de Jezikri de Nazarèt. Amen, amen, o non de Jezi, Tout fòs dyabolik al fè wout yo al presipite w dan labim. Konye w lib ou se pitit Bondye. Menm jan anfan pwodig la. Wi. Ok sa se sa se grenn bal li te gen ladann? Ou pat pran nan bal onon de Jezi. Sa pa ka fè anyen non gen Ezayi 54 vèsè 17 tout am ap fè fòs je kontre mwa se rason se fè. Ou pat konn pran bal tou? Ou pat ka pran nan bal tou? Non m pat ka pran nan bal men avèk Bondye la m pap pran nan bal m gen Ezayi 54 vèsè 17 avèm. Glwa a Dye, glwa a Dye. Tout tout priyè m te gen yo depi yè oswa Letènèl pran tout sa se sa se dlo maji men nou wè dlo maji a. Sa se djab de gangan kontre. Hein Samy ooh humm. Sa se mwen menm pase menn men yo. Sa se sigarèt sa a se sigarèt yo o non de jezi m revokew. Renonse a bagay sa yo. Renonse a bagay sa yo. Pastè priye avèm pou nou pou nou boule yo pou nou voye al paske mwen m gentan gen pouvwa sou yo depi yè depi swa. Ok pa gen pwoblèm map di map map di yon seri de pawòl epi wap repete ansanm avèk mwen ok di pè selès pè selès Dye tou pwisan Dye tou pwisan. Mèt syèl yo, mèt tè a. Mèt syèl yo, mèt tè a. Ou menm ki kreye tout bagay ki gen tout pouvwa. Ou menm ki kreye tout bagay ki gen tout pouvwa. Ou di lan pawòl ou lan Romen chapitre 10 le vèsè le vèsè 9. Alo. Ou di lan pawòl ou Et c'est en confessant de la bouche. Et c'est en confessant de de ma bouche. Qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Pase m sant, pase m sant yon bagay kap mache nan menm ou. Alelouya se kris kap travay pou lap met dyab yo deyò konnya se lespri Bondye kap pran plas anndan w alelouya alelouya amen. La droit de l'Eternel manifeste sa puissance. Alelouya! Deyò demon deyò dyab plonje nan labim o non de Jezi. Alelouya! Nou pa pou dyab ankò se pou Jezi n ye. Se pou baz yo kraze, pou yo bay jezi vi yo, pou yo konnen se Letènèl ki e Dye. Ou pa ka touche wen Letènèl pou rete enpini. Men Bondye mande w gras pou yo. O non de Jezi, an nou kontinye frè m. Selon se ke, selon se ke di lekriti. Selon se ke di lekriti, Kikonk kwa an Jezikri. Kikonk kwa an Jezikri. Ne sera pwen konfi. Ne sera pwen konfi. Di Senyè. Senyè. Site non w. Di, di mwa entèl. Site non w. Mwa, dat, mwa frè David. Aswè a. Aswè a. M pran desizyon mwen. M pran desizyon mwen. Pou m remèt vi m a ou menm. Pou m remèt vi m a ou menm. Senyè. Senyè. Ou soti lwen avè m. Ou soti lwen avè m Senyè. Jodi a. Jodi a. Pou m retounen a ou menm. Mwen retounen a ou menm. Pè Selès. Pè Selès. Mwen mande w lan non Jezi Pitit ou a. Mwen mande w nan non Jezi Pitit ou a. Ou padone tout peche m yo. Ou padone tout peche m yo. Tout krim, tout mechanste ke m fè yo. Tout krim, tout mechanste. Tout ti machann, tout timoun, tout granmoun, tout moun m te detounen, m mande pou w padone m de yo. Amen alelouya m mande w papa. M mande w papa. Fè m gras. Fè m gras senyè. Resevwa m nan wayòm ou an kounye a. Resevwa m nan wayòm ou an kounye a. M pa pitit dyab ankò. M pa pitit Oh gou feray M pa pitit to a si to a sa Mwen pa pitit grann Brijit Mwen pa pitit Èzili Freda M pa pitit Èzili Magrèt Mwen pa pitit Oh gou je wouj Mwen pa pitit Kras dyab ni sou bò manman m ni sou bò papa m Se pitit Letènèl jodi a. Amen Seigneur men vim ba ou fè sov la avem kounyea. Senyè men vim mwen ba ou fè sa w vle avèm kounya. Jamè pa kite m al nan sèvi dyab ankò. Jamè jamè senyè olye m tounen nan dyab pito pran m map Amen tounen non amen non mwen amen pap tounen pa kite m. Gran gran konfesyon frèm gwo konfesyon m konnen ke jodi a depi konnya m konnen m sove. M konnen, depi kounyeya menm, mwen sove, e m sove m ret sove, paske travay ou te voye m fè nan lemond lan, ou di mwen fè l deja, kounyeya travay fizik la, ou voye m fè l pou m fè l, e si w te di m fè l la, mwen fè l konsa Senyè, men kounyeya m nan vin fè travay spirityèl. Amen. Di, Mwen sove. Mwen sove. Mwen sove. Mwen sove. Mwen sove. Mwen sove. O non de Jezi. O non de Jezi. Dyab pa gen pouvwa sou mwen ankò. Dyab pa gen pouvwa sou mwen ankò. O non de Jezi. O non de Jezi. Amen amen amen. Amen amen amen amen. Ok Nou pral priye ansanm avèk ou Ou pa pran ekran ankò non Nou pral priye ansanm avèk ou Epi konnen ou mèt toujou rete kote ou ye a Nou pral priye avèk ou Donk m kwè ke tout moun ki deja ap gade nou la a E m retire vizaj nan ekran, m pè kèlkeswa kote w ye a tou, ou pral fèmen zye w, nou pral fèmen zye nou, nou tout nèt pral fèmen zye nou e pou nou kapab priye pou frè nou David maten an ki konfese devan lemond, konfese devan limanite e ki aksepte Jezi pou l retounen pran plas li pou l mache avèk Jezi paske l di li te fè dezan edmi t ap mache a Bondye, men sousi, grangou, pwoblèm lavi te fè l tounen nan. Nan 2 zan edmi, 2 zan edmi nan fòmasyon wi, 2 zan edmi ap aprann mwen san konte lòt sa ke mache legliz, 2 zan edmi nan lekòl tewoloji an. Ok, tande tout bagay, dyab la rale l li met deyò. Nou konnen gen anpil moun, nou te konstate sa, byenke m pa t gentan fè rankont avèk vrèman moun nan lè ke yo te pran m nan, men sa ke m ap di, gen anpil moun ki nan bagay sa a se nan sousi lavi, M pa gen pwoblèm peyi, yo pa ka manje, yo oblije al chèche yon kote, yo gen fanmi, yo gen pitit, gen gen madanm, yo al chèche yon kote. Sa k fè, nou toujou priye pou yo. Depi avan ke yo te pran m, m te toujou fè tèt mwen devwa, mande Bondye gras, paske se satan k a sèvi yo. Men jodi a, men Bondye ban youn nan tèt yo, nan premye tèt nan baz la, pase li di l, mwen menm lè yo te pran m nan bat kadi, nan bay 400 mawozo, pase m pa t menm wè m kote m te ye, pase depi yo te pran m nan zye m te bande, m pa t konnen, e kote yo te ale avè m nan se nan yon tèt mòn. Kote ke m pa menm konn kote m ye jiskaprezan, m pa t menm konn kote m te ye, m pa ta ka idantifye pèsòn. Men jodi a, men li menm k ap pale, se li k di l, se pa mwen k di l, ke Bondye nan gras li, nan mizerikòd li kapab touche tout baz la, e nou kwè gen mirak toujou k ap fèt, paske on ne touche pas un homme de Dieu On ne touche pas un serviteur de Dieu, on ne touche pas un roin de Dieu pour rester impuni. Mwen menm mande Bondye gras pou yo, se gras pou l chanje vi yo e pou yo kapab vin des servitè de Dieu tankou frè nou David aswè a. An nou leve vwa nou pou nou priye pou li. Ou mèt pwostène ou kote w ye a, koube w epi fèmen zye w, nou kwè e lemond k ap priye pou w la a, menm jan lemond te kanpe lè yo te pran m nan. Se yon evènman sa te ye dan limanite e m kwè se premyè fwa sa fèt M kwè sa se gras Bondye. M pa t anyen pou m ta benefisye jan de bagay sa yo. Men Bondye te mobilize lemond. E m kwè jan l mobilize, te mobilize lemond pou mwen an, m kwè se konsa l ap mobilize lemond lan pou frè nou David ki deja bay Jezi vi l ankò aswè an e ke tout baz yo, kèlkeswa baz yo, e se konsa m konnen tout va vin jwenn Jezi pou laglwa de Dye. E nou kwè peyi Dayiti va tounen, alelouya, Va tounen nan le kal nou va gen gen peyi ki te rele perle des antilles a li pap on poubèl ankò li pap on on tèren de de de mechanste de de de kriminalite li pap on tèren kote moun tout moun nan lari pè tout moun paka mache peyi a envivable peyi a tout moun nan strès sous moun nan Peur, e komsi se jou ou wè a se jou yo konte nan peyi dayiti les choses tournent à l'envers men Bondye kapab remèt peyi dayiti ankò a la vi paskel di akoz les élus les jours seront abrege kèlkeswa kote ou ye a di yon mo pou sèvitè lan e nou pran otorite avèk tout oksyon otorite ke Bondye ban nou etanke pitit li nou pran otorite tout demon sa yo non sèlman nan tèt David kòmanse nan tout baz yo nou mare yo Nou minote yo, nou anchennen yo o non de Jezi, nou presipite yo pou yo plonje nan labim e ke peyi sa a kapab gon souf moun kapab fonksyone ladan l. Senyè, nou remèt frè nou David e li pran desisyon an e li aksepte pran l e li di l pran l e l pa pran nan kachèt, li pa rele moun vin priye pou li a 2. Li pa rele moun li priye menm lè n gen yon legliz. Men sa ala fas di mond gen dè santèn de moun Senyè Dye, dè milye de moun k ap gade la a Senyè tandan ke nou wè lan ekran nou o Senyè ki bokou pi lwen ke sa nou te genyen swa k t ap gade nou lè nou te vin fè remèsiman. Men aswè a, trè spesyal, avèk otorite ke ou ban nou, etanke sèvitè, sèvant ou, e tout frè n sè nou yo, ki anba life lan kèlkeswa kote yo ye, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nos modérateurs, nos modératrices, nos enfants dans le Seigneur, nou leve vwa nou, nou lye yo ansanm, nou mare tout dyab sa yo, nou mare tout demon sa yo, nou plonje yo nan labim, pou yo sot kote yo soti a, N ap mande yo padon pou peche yo, padon pou peche yo, padon pou peche yo, e presipite dyab la pou ouvri zye yo, pou fè zye yo klè, Senyè Dye. Tanpri, Senyè, ouvri zye yo pou yo vin jwenn mèt yo, pou yo tounen vin jwenn mèt yo, Senyè, e ke dyab pa gen mwen enfliyans sou yo, e ke peyi a kapab mache nan lapè. Nou mande w gras ou, nou mande w mizerikòd ou pou yo, Senyè. M konnen yo pral chèche lye pou yo refijye yo, men nou rann yo san zefè, nou rann yo inaktif, nou rann yo inoperan, epi yo san fòs, Senyè, jiskaske yo kite peyi a, yo al kote yo soti a, oubyen yo plonje nan labim. Men nou pral boule yo, tout sa ke te gen sèvitè a pran, yon Seyè Dye, yon viv, plezi, yon jwa endisib. Pou l boule yo a la fa di mond, ke non w va glorifye, beni David pou nou, ouen David pou nou Senyè, ranpli l nan moman sa a avèk Sentespri ou, bouche tout twou enmi an te ka jwenn pou l antre, libere, libète n mande w pou li, o non de Jezi, libète, libète, libète, viktwa, viktwa, viktwa, vi pou li menm. O non de Jezi, Pitit ou an kap viv, kap renye o syèkle dè syèkle, ke anj ou kanpe bò kote l pou arache l de tou danje, o non de Jezi. E nap boule Senyè Dye, de lwen nou mete tout nou menm ansanm, kolektivman nou pral boule Tout demon baka sa yo. E m kwè konnya se ou menm kap sou li. Li te di li pat ka pran zam se konnya vrèman lap ame e ke volonte w fèt nan lavi l o non de Jezi se pa volonte yon moun se pa volonte dyab nou konn enmi an pral sènen l men m mande w rann li fò plis ke jamè e ke li menm pou enmi sa yo paka kanpe devan l o non de Jezi o non de Jezi amèn amèn amèn amèn. Dakò sèvitè. M kwè ke nou sot fè priyè pou ou. M kwè kounye a o non de Jezi nou kapab di ou, ou lan grand famiy lan, la famille de L'église, la famille de Jezi, ou lan grand famiy lan. E m sur e sèten, o nou gen lè gon bagay ki pase mal, olye ke m ok, dakò, e m kwè w lan grand famiy lan. La famille de Dieu Konya ou fè pati de famille lan e m kwè ke Bondye nan gras li nan mizerikòd li gentan resevwa w paske se pa yon aza k fè w pran desizyon an se Bondye menm paske kote w soti la a ou pa ta ka pran de tèl desizyon Bondye pi fò pase enmi nou yo e m ap di w tou kote m te ye yo te mete m nan se sèl Bondye petèt Nap pale nou gen poun bay kèk temwayaj se sèl Bondye ki te ka metem deyò se sak fè se sèl li menm paske li lik pi wo pi gran e lik pi gran ki fèm te ka deyò fon ti tann mwen moun nan fon ti tann mwen. Pou kotem te soti pou kotem te ye wap tandem pastè. Wi map tande w. Mwen menm pou kotem soti pou kote mwen menm mwen soti pou pou pou antrem te gitan Pou antre dyab la te gentan antrem la aah se letènèl sèl ki ta fèm kite 13 machin sa se letènèl sèl ki ta pou fèm kite tout machin sa yo tout la yon valiz lajan nan dom men letènèl sèl ki ta pou fèm kite bagay sa yo konprann tout tout tout lè byen materyèl m te resevwa tout kay m te gen tout men m dakò renonse kay mwen kay la yo boulel M vle pou de frè ki gen fòs nan Letènèl pou yo edem priye e map bay nimewo telefòn mwen se pa pou lè payen e pa pou payen kap relem kap vin mandem dosye de bal non oken jounalis pa relem pou vin mandem kras entèvyou de bal jamè Bap m pap fèl. Wap mandem entèvyou pandan map preche yon levanjil levanjil la pase sou tout movèz espri sa se misyon m sa poum kwape movèz espri se sa se misyon m sa se sa se don evanjelis letènèl li te bon mwen depi lè kem te batize nan legliz de Dye di tan de la fen pou sa E se la m te konn preche levanjil de Jerkriz di Miso, m te konn preche levanjil nan tout zòn sa yo. M konn fè evanjelizasyon. Men dyab la te wè kòman ke m t ap evolye. Grad li wè m ta pral pran nan legliz la, l rache l li te ban mwen nan lemond. Men mwen menm Letènèl repran m ankò. E manje pa ka tante m ankò. Ou konprann? E machin pa ka tante m. Ou konprann? Ee lakay pa ka tantem ankò non jamè Ayy letènèl letènèl te livre mou dyab menm janl te livre jòb menm te diw paka tiyew mal mal nan lagè pyem kase fouèt mwen kase jem pete m pran 8 kout manchèt nan tèt letènèl fèm wè dyab la paka sovem si dyab la te ka sovem m patap pran nan kout manchèt la. Ou wèm wi wi se vre m pa pran nan bal men si se dyab ki tap sovem fò m pa ta pran nan manchèt tou du fèt ke letènèl revele m yèreswa m te pran nan manchèt kòman w te fè pran pou yo te ka m retounen baka letènèl m di Bondye map mande w pou w kenbe m jou w ta wè m ta fè efò ke se tounen pou m pral tounen ke pran mwen pa sove pran m paske sa ap terib anpil la sonde la twonpèt de Dye Mwen gon kè pou anpil moun kite m pou pou jan ke m te aprann fòmasyon sa a, pou jan ke m te aprann bon Bondye, pou jan ke m te aprann Jezikri. Matye 5 vèsè 3, M vle ere pov an espri e pa pov a lajan, e pa pov a manje, e pa pov a machin, m vle pov pou m Anvan m sòti pou m di senyè pran devan. Amen amen amen amen men kot bagay yo nou pral boule yo wi. Nou wi nou pral boule bagay yo. Nou pral boule a la face du monde. Voye nan nan je le monde. Voye nan je yo nan je yo. E panse avèk tout lakay ou nèt ou wè si pa gen anyen ou kite pa kite anyen pou mete pwoblèm nan lavi. Anyen menm. Manke. E map boule w. Lay Bondye gintan gonm pouvwa a deja pastè ou pap fè kras deklarasyon sou yo. Non o non de jezi nap boule yo nap boule yo met dife ladan yo o non de jezi. Ok Map boule w nan le non de jezi kri de nazarèt pase plas mwen sifi. Sa se glè ou mèt fè deklarasyon di o non de jezi map met dife sou ou. Oh oh o non de jezi kotem te pran non an se pou nal jwenn mèt non la tout espri an pa gen pouvwa ni sou madanm ni sou pitit yo konnen yo paka konbat avèk fòs de jezi kri a. Amen amen amen. Yo pa gen pouvwa sou nou yo pa gen pouvwa sou menm moun ki anba live la. Men wi tou ou wè ou wè lipè sou kras moun wi. Amen amen. Bon sa se bondye kap fè travay li bondye fè travay li janl vle di tout vye espri enpi yo la se pou nou tout kankannen menm jan van ap desann poul desann avè nou ale pou nou boule yo dan le non de jezi kri de nazarèt nou pap fè lòm plèzi men se letènèl sèl nap fè plèzi. Ou poko pase alimèt la? Pase bon. Ou poko pase alimèt la? Brikè oubyen pa konn sa w ap pase? E, e, e! On brikè wi. Ok, ok. Pa okipe l. Mawèt kote m ye a, y ap boule, y ap boule, y ap boule, pa okipe yo. O non de Jezi dife ap pran ladan. Menm lè yo ap fè rebèl pa okipe yo. Tout fòs gentan soti deja. Met dife ladan yo. Si yo pa vle ale yo pou yo boule ak tout vye bagay yo. Amen, amen. Okipe yo. Misye yo se te pou yo te pèdi w nèt, men le Senyè sove w anba men yo. Je me poussais pour me faire tomber, mais l'Eternel m'a secouru. Oh yes, oh yes, oh yes. Mete du feu, mete du feu, mete du feu. Nou poko ka nan apèl kounye a mezanmi, nou poko ka nan apèl. Yon ti tann nou mezanmi, yon ti tann nou silvouplè. Pa okipe l. O non de jezi epou dife epou dife a pran tande non de jezi kri de nazarèt dife se pou pran o non de jezi pran dife se pou pran. Amen amen amen amen. Talè bon mal Lè byen materyèl pa dwa gen pouvwa sou kò sa ankò. E mwen konn konbyen fwa nou fè m sa, men jounen jodi, m viv tout sa ki te gen nan lemond deja. Men, sa, sa, tout è fini, ou dji ap pran lavi. Amen, amen, amen. Plas a Lespri de Dye pou abite ou. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Yap. Y ap boule, y ap boule. Y ap boule, y ap pran dife la. E m kwè tout tout zanmi entènot nou yo, gen plizyè chèn ki gen tan kapte nou la, gen Chili, gen Ayiti, gen tout kote la k gen tan ap. Se ansyen chèf, ansyen chèf baz 400 Mawozo a. Jodi David revolisyonè e Bondye te voye fon travay nan lemond, li fin fè travay la nan lemond e e li fè kounya l tap fèl fizik kounya l fin a fizik la ebal spiritual pase batay la se pa kont moun se pa moun pou nou tiye se espri nan moun nan pou nou tiye nou paka nan tiye moun, moun nan pa an afe avèk nou menm pase Bondye toujou bezwen moun men se espri li gen nan li a pou nou priye pou chase. Prepare ou. Si yo bezwen mande m, mande Letènèl. Mwen menm, mwen m la pou m chase move lespri nan tèt moun sèlman. Amen, amen, amen. Plis 52. N ap mande. Ekri l pou li. Plis 52, Mezanmi kretyen yo, Ou mèt kontinye. 207. 207. 1335. 1335. Ok nimewo telefòn sa li la pou moun edem priye pou djab la pa gen pouvra sou mwen ankò e pa palem de baz Liv la, m ap chèche l mwen pa wè l, Letènèl fè afè l jan l vle, jan l, lè l vle, kote l vle. Amen amen amen donk map reprann nimero telefon reprann ni pou li sè remi e nou mande o moderatè nou yo tou makel pou nou pandan nap bay pa trò vit plis 52 962 207 1335 ok m wè yo gentan ap make nan ekran la. Donk sa. Men, men, banm mande, banm mande, banm mande frè David yon bagay. Frè David, kote madanm ou? Madanm mwen la wi. Ok. Madanm ou, èske madanm ou dakò avèk desizyon sa w pran la? Se yon sè legliz wi, li toujou ap priye tou wi legliz. Li gen 10 an legliz. Ah bon, ebyen lè rale w tande l jodi a, lè rale w. Sa vle di, sè sa vle di madanm ou li, li legliz li menm? Li gen 10 an legliz, li batize. E li batize li gen yon ou kwè l pa gen 8 an batèm. Oh mezanmi enben li rale w Letènèl voye m vin chèche w mwen menm Enben jodi a yo a konprann yo a konprann Frè legliz la o mwen m kwè pastè legliz mwen menm lè m p ap site non l men li menm m kwè tout fòs e tout staff ki t ap Fè fòmasyon avèm yo m kwè tout konnen e m kwè tout wè sa map fè a la pase m gen pastè on pastè ki te kanaran depi lè ke m kite legliz m wèl map kache paske l te renmen m anpil lè lal fè fòmasyon poum avèl pou map chak sal di e pou map pase on vèsè anba Lè ke m te chite, li te kriye anpil. Ki se pastè Janlik nan kanal. E pastè m voye salye w Bondye retounen m vin jwenn nou ankò e m di Bondye mèsi e sa y a tout san fwa m e ki e avèk tout san fwa m Letènèl pap kite m fè ba Amen. Jamè jamè Amen. Pase l te voye m vin Pase lanvi lemond ke m pat ko viv, Bondye te voye m al viv yo, e Letènèl bay Dyab lan pouvwa pou l plonje m. M pap tounen pou m pa pèdi lòt la. Si m tounen nan lemond, m ap pèdi lòt grenn je a. Amèn, amèn, amèn, amèn. E si m tounen, m ap pèdi lòt ponyèt la, si m tounen, m ka pèdi lòt pye a tou. Pase Letènèl te, Letènèl te bay Dyab lan on pouvwa, pran yon pye, on ponyèt, on je. A bon? A, ou pa gen yon pye la? M te gen yon pye kase 17 desanm ane pase M te gen yon ponyèt kase 17 desanm ane pase M te gen yon je pete 17 desanm ane pase E m ap di tout baz an jeneral Tout baz an jeneral Baz 400 Mawzon Chèreman Mesye M ap goumen kont lè movèzespri ki nan lye selès M la pou m pale de ènmi an Pa la pou m site non moun. Ap pale de ènmi an, m ap pale de dyab la. E se dyab la m bezwen la nan moman la pou m kraze. E kras moun pa pè pou mwen, paske pisans lan te nan mwen deja. Pastè Loschariny anrejistre jodi an. Pa la. Ou konn sa n ap fè? E se sousi David ki te fè l konba. M kwè ke aswè a, Yo tande telefòn nan, ou sou WhatsApp tou, yon moun gen dwa bezwen w, li rele w dirèkteman sou WhatsApp. Men pa bliye di w, moun pa rele vin pale l de baz, de kwakseswa, rele l pou n priye avèk li. Non, non, non, non. Pa pale m de baz. Oken jounalis pa rele m pou entèvyou. Non, non, m pap pran lanmò w. Kounye a, yon legliz ka rele m paske m konn fòme jèn, voye. batize tou. Bon, ann di sa m s on fòmatè nan Jezikri. Sa k fè, lè m rive nan baz la, nivo m te twò wo pou nèg yo. Pandan dezan edmi m pran premye jèn, m pase premye, m pase jèn pa kòk, m pase twazyèm jèn, m pase m vin pran premye. Sa se grad fòs lapawòl de Jezikri. Si yon moun ap rele m. Pale m de Jezi e m ap pataje vèsè avè w, m ap fè fòmasyon avè w, si w pa gen fòs m ap ede w goumen avèk demon. Men pa pale m de baz non non, m pa gen bouch mwen pou m pale de choz enpi, m gen bouch mwen pou m pale de choz sanktifikasyon. Amen amen Ebyen ou konn sa nap fè Levanjil di wayòm. Amen Ou konn sa nap fè genlè demen si Dye ve Menm si son yn è de tan nap pran ou ka fon ti pale toujou paske m santi fok nou al repoze nou fò nou ale di bondye merci m kwè tout moun yo tande tout bagay se pa yon bagay nou fè talè ou ta di se moun nou fè pale paske ayisyen te gentan di gen ki te gentan di nan rezo sosyo se pou sede m ka vann ki fè m di yo kidnape m se pa manti e pa vre a se Non se letènèl menm se bondye menm ki te voye yo chache m Si yon timoun ta pran desizyon pou met yon chay se pa sou do pa met chay sou do moun se Bondye menm ki te voye w dèyè mwen menm. Amen amen amen epi ou pa fè yon zen ou vini. Mwen leve menm anlè pandan w antre anndan an m pa konn sou tè antre men se Bondye kap fè m konnen al rele lage pas lage fwa w la Nap toujou rete an kontak. M kwè demen si Dye ve, genlè map fon live ankò pou tèt ou, menm lè nou pa baw wè vizaj nou ok a fè ti pale. Konnya pa gen moun ki pral di se pase Locha kap fè kou, monte, bagay konnya men vizaj sèvitè a m kwè nou konnenl. Nou konn wèl nan rezo sosyo, konnya nou pa lan David kòm kòman yo rele yo ankò kòm Koman yo rele yo anko Zodi la welem pa mete Tiye David devan non pa mete Tiye David devan non non pa mete fè chèlè devan non non wap mete frè David. Amèn amèn enben sèvitè nou pa konnen si gen kèk de twa moun nap pran de twa moun avèk de twa kesyon Map retire e frè nou David nan ekran wi men m kwè lap toujou tande nan telefòn nan map pran de twa kesyon paske nou paka rete trop nou konn sante a pa tèlman fin bon tou e si nou kapab poze de twa kesyon kòm nou wè gen anpil moun ki tap rele poze de twa kesyon aprè pou nou al dòmi se sur demen si Dieu veut nap oblije fon live menm si nou pa pran anpil tan nap pran l egzakteman ant 8 è 8 è 30 pou nou kapab fè frè nou an pale toujou. Big fam de Dieu Merci beaucoup m tout ba ou Seigneur. Makomè mwen salyew ou gentan konn ki vwa kap pale e pastè mwen te di avèk timoun mwen yo pandan tout lè ou nan ou te kaptire mwen te an priyè e nan priyè kem tap fè m te di sa mwa menm pèsonèlman je konè pastè locha un homme de Dieu un homme kredib un homme onèt un rwen de Yo rive nan bout yo e yo bezwen repanti de aksyon yo. E mwen swete ke yo va rene non sèlman pou yo repanti de aksyon yo e mande padon avèk sèvitè Bondye a, paske w pa manyon wè David pa blo frèm rete rete nan prezans Bondye rete nan prezans. Yon lòt fwa ankò tout glwa est a Dieu et a Dieu seul Fòk mwen di mwen espere ke rès 400 mawozo sa yo fòk yo rele Non sèvitè, si yo pa pran desizyon pou yo fè menm jan avèk frè nou David, tout ap pase mal. Tout ap pase mal. Pase gen moun ou pa anyen. Se pa pase nèg yo pa konnen m. Yo di m sa tou. Yo pa lave m. Gen de bagay yo di m ki pèsonèl. Men se gen moun nan vi w, menm si w gen foli ou pa gen mwayen. Di moun yo talè. M ap pran apèl yo e se fòmasyon n ap fè. M la pou m fè tout sware a nèt ap fè fòmasyon nèt. Amen. Wi wi. Sa ka ret pou kont li konsa. Non non non non li konn lap tande w tou. Humm fok on legliz fok on pastè ke ou konprann. Wi wi. E mwen sou kont pastè locharin wi. Se locharin ki pou referem on legliz pou m mache. Pa gen pwoblèm nap chèche sa pou ou. Pardon li ka vini jwenn nou pou li sa paske yo konplis. Se yon twop pase ou fè aswè a la. Priye pou yo ok. Eya mwen deklare espri ki nan tèt baz 400 mawozo a e dan le nou de jezi kri de nazarèt se pou al atè m se pou anba pye frè david ki te chèf ansyen chèf nou e kwè jan w wè bondye pran nèg bondye pran nou konsa dan le non de jezi kri de nazarèt. Mwen soti pèsyonèl. Amen amen enben dakò sèm nou pral chèche rezoud pwoblèm legliz la. Dakò sèm wi wi frèm. Se pou map di legliz la mwen te batize. E kounya la ba jodia ou fete fèt batèm mwen an. Amen amen amen amen ou tande gen anpil moun nan Gaza mwen te batize depi sou mwa m gentan nan fè evanjelizasyon e m kwè jodia ou anrejistre m nan sistèm de jezikri an amen amen amen mwen di w mèsi e m di gras ki nan ou a tou gwo kout Mèzekòd benediksyon Bondye ap kouvri w menm gras ki te fèm kite baz Katsa Mawozo a menm Bondye ki te kouvri m ki te fèm pase vin sendomeng lan m kwè se menm Bondye sa tou kap pase avèw ki te pase avèw kap kontinye pase avèw.